Dènye pwen nan aktyalite a pou jodi a bonjou bonswa tout moun yon fwa ankò n sou chanèl Sofia TV 83 yon plezi pou m kenbe n enfòme nan lè sa e tou depan ki kote w ye nan mond lan e moman ou pral tande epi swiv emisyon sa m gen plezi pou m enfòme n nan bon jan ti mamit seksi pawòl la gentan pran lari se depi tout semèn nan pawòl yo ap klewonnen trè wo fò kòm li ta fè pati ekip baz 5 segond lan Oblije soti nan silans li reponn Teriel koze yo pale anpil se kòmsi Sexy pale menl pa di anyen yon lòt kote genyen tou Morvan ki pase pran Sexy tout kaka chat yo gentan pran lari Voice kote yo tap fè krèy yo te nan baz pawòl la pale e chèf gang Izo ta egzekite ti Peter paske foto yo te gentan pran lari nan moman yo te fè l nan Vilaj de Dye. Men nan enfòmasyon sa tou Sexy pale, li di tou yo kap repwoche l sou karyè l ki pa gen anpil disiplin ak l ap mache dòmi kay zanmi etc. Sexy vann tèt li kote l avwe byen fò li pral nan dcpj pou Morvan ak Theriel e l pral pale koze yo jan l ye. Eske dcpj ap gentan kenbe sitwayen an pa konnen? Eske tou yap fè swivi a? Enfòmasyon sa yo rete pou n verifye nan jou k ap vini yo la. Men antretan kite m di n tou peyi Dayiti pèdi madam Odette Roy Fombrun ki mouri jounen jodi 23 desanm 2022 a, se sa Nouvelliste rapòte nan jounal la e yo di madam lan te fèt 13 jwen 1917, madam lan mouri ak 105 lane e 6 mwa dèyè l, se te youn nan pi gwo moun, youn pi gwo ayisyèn ke n te genyen nan peyi Dayiti. Rete la pou w ale pwen sa yo ak lòt pral fè esansyèl nan jounal la pou jodi a, nou se sòlja TV 83, Tande sa mwen menm, avantyè m pase anviwon 30 voice sou gwoup krèy Vilaj de Dye a, sa vle di bèl medam nou yo sou tiktok kap desann an gwoup pral fè E krèy pou izo avèk manno anndan vilaj de dye kote yap peye yo 2 mil 3 mil 4 mil dola pafwa yo lè chèf yo fin kouche yo epi brè gwòg yo yo yap dòmi yo pa gentan peye yo menm motosiklèt yo paka pran epi yay kòb aprè pou yo tounen vin chèche tande sa pran san nou tande sa m sou gwoup krèy vilaj de dye manno e izo. Tande sa wi. Hey bam sexy telman pè bam telman pè tire timoun hey lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machine manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri l kouri pase devan machine nan apre sa ankò yon lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle pou l konnen m pa konnen avèl. Ni ti nèg la tou wi ni et laza oh bon m te konn avè ou m pa konn avè yo sou wè m pa konn avè yo fè chyen nan pyem m pa konn avè yo mwen renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2000 dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m nan e kòb mwen wi kòman seksi sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Lè m tonbe nan vilaj de Dye mètdam mèsye m al nan gwoup krèy Manno dezyèm ch bon m ka di dezyèm ou premye chèf de gang anndan vilaj de Dye machann kidnaping m te vin jwenn Edlaza avèk Sexy anndan vilaj de Dye men w konnen onivo de vilaj de Dye moun pa fè foto fasil. Se sèl nan malgre chèf gang izo ap fè foto l di tout moun retire vizaj nou menm li menm li met bagay nan tèt li kagoul li kagoule e na rive jwenn foto izo avèk peter nou jwenn foto sexy komedyen avèk Peter. Peter se yon manbre, yon, se, se yon manbre o nivo de 5 segond. Misye fè foto a Ed Laza, misye fè foto ak atis la, bagay ki ta sipoze ret telefòn li. Men nou pa konn si se gwòg misye bwè kèlke pò, misye al chwazi mete. Foto yo deyò, se ke chèf gang Izo pral pase lòd asasinen Peter. Tout foto nou wè, Peter a sexy, Peter a aide Lazare, Peter a son chèf gang kidnapper, chèf gang baz 5 seconde. Izo pral pase lòd asasinen Peter, le fè ke Mister Peter chwazi e mete foto sa yo deyò men m su e sèten paske misye t anba gwòg li li fè li fè yo pa erè paske l pa ta dwe fè yo men sexy te gen soupson sou yo nan si nou pa egare la a n ap tande ti youri si nou pa egare la a n ap konprann sa ti youri te vle di. Lèl te di sal konn sal tap di a ou menm kap gade ou pap konprann sal tap di a e jiska prezan map pale avèw la mpa gon prèv ki kidnaping sexy fè mpa gon prèv pou dim ke ou wè tèl moun te kidnape sexy te la mpa gen prèv sa. Men m konnen Sexy ap manje kòb kidnapping. An plis, non sèlman Sexy men se gon èd Laza tou nan gwoup nèg bagay nèg Tony Mix yo, Team Madada, on nèg ki rele Laz Laza, èd Laza. Èd Laza pi frajil 250 mil fwa ke Sexy a. Sa se klè. E M vini a Voice kote w ap tande on nèg ki Wilmix. Wilmix la se patnè Topson. E Ed Laza a tou se menm group nèg Topson yo nan New York. E Topson nan New York la wè kal desan ki fè video avèk ki fè mizik avèk patnè Vilaj de Dye a chèf gang sal la. Se pa san rezon son team. Son team e lè lè Izo di w li toupatou nan mond lan l toupatou nan mond lan vre. E Izo lè l met Gucci sou li se pa Gucci fake. Lè Izo mete e e e Burberry sou li se pa fake. Lè Izo mete Louis Vuitton sou li se pa fake, se de bon bagay yo ye. Se pou m di nou medam mesye, peyi a nou chire ladan. Men erezman nou genyen John Colem Morvan la, jiska prezan nou genyen tete k ap kenbe rèd, k ap frape. E m salye kouraj ak fòs tete e m ap di l pa pran nan entimidasyon pyès nèg. Nèg sa yo pa ka fè anyen pou nou. ke detwi peyi nou pou nou menm pou nou pa janm alèz e nou mèt rete nou menm nap fè tout lòt moun gen kòb antèm nou pral nan pwogram yo yap kraze peyi nou yap yap kolabore a politisyen sal yap fin avè nou nou menm moun kap fè bagay ki enpòtan ap toujou razè moun kap fè bagay ki enpòtan pap janm jwenn moun finansyèman kanpe dèyè do yap tanne lè pou al nan vòlè aprè sa pou yo tout ap mete sou rezo sosyo yo men nèg nou te di k serye a men dètèl bagay yap tanne lò al kolabore ak gang a vòlè a nèg kap kraze peyi a politisyen sal epi pou yo di a misye te gen bòs misye te gen bòs se sa yo vle e nou menm nou rete depi yon bon bout tan nou kenbe lin nou ak konviksyon nou Pafwa nou wè bagay yo menm jan a tout moun, pafwa nou pa wè l menm jan a tout moun. Gen de moun ki ta toujou wè bezwen nou nan bò yo, epoutan yo menm yo pa janm vle vin nan bò pa nou. Bò pa nou e bò pozitif la, bò pa nou se bò renmen wè bon bagay pou peyi a, epi yo tout chita la y ap fè bwi. Fè bwi, men fò w konn fòs mwen. Lè w ap fè bwi, fò w konn fòs mwen, e fò, lè w konn fòs mwen, fò w met ajenou devan fòs mwen. Ou pa vle met ajenou devan fòs mwen epi ou vle mwen menm pou m vin apiye w non, pa gen bagay konsa. Fò w rekonèt fòs mwen avan, kit ou vle l, kit ou pa vle l. Mwen menm, m di nou sa medam mesye, Sexy son ti malere, se pa nèg m te ka menm bezwen mete pye sou kou, ok. M konn sa klè, e malere misye vini pa rapò a kouch sosyal li, a kote l sòti avèk mank de prensip disiplin. Depi w pa gen disiplin nan vi w, ou pa gen anyen. Ou mèt te gen kòb l ap fini menm jou a. Èske w konprann? Tout bagay la pati de disiplin. E jan m te di nou yè deja, m te di nou Sexy s on nèg ki san prensip. Li mèt te gen kòb la maten, l fini an aprèmidi. Dayè misye gen yon bèl fanm, se pou sa fanm nan kite l. E misye gen yon bèl pitit tou. Yo kite misye pat menm ka peye kay fanmi fanm nan fè kite bagay la epi papa misye chita la nan domi kay moun nan fè grimas delma 40 B fè tout ti fanm gwo dèryè o nivo de site solèy moute vin jwenn li 40 B a san prensip san prensip san prensip orijin misye trayil misye malgre lal lekòl men misye rive li toujou bagay Sexy madame mesye te genyen yon gwo soupson sou li soupson soupson sa se ke lè misye te lekòl e yo te kidnape direktè lekòl misye a misye se youn nan nèg ki ta pral yo ta pral met deyò lekòl la pou rezon sa avèk lòt 3 kamarad li lekòl la ok sa map di la tout moun ki fè m kwè reto ou filo a misye ap konn sa map di a Lè w ap fè istorikite moun yo se konsa. Misye se youn pami 3 nèg yo te met deyò aprè ke direktè lekòl la, yo te bay antèn sou li, yo te fè kidnape l. Yo te akize Sexy ladan alepòk, epi yo mete Sexy deyò lekòl la. Se de trik ke moun yo pa t gen prèv a san pou san, men yo te jis met misye deyò avèk lòt kamarad li poutèt direktè lekòl la te kidnape. Eeh Sexy son nèg ki prè poul ta travay nan peyi a poul gen kòb janm di nou an se disiplin ki kraze misye e lè enfòmatè nou te enfòmem anviwon on mwa edmi de sla de aksyon Sexy a èd Laza m te jis chwazi janm te di nou l yè la mwen m pa pale de sa poutèt pou la senp e bòn rezon Gen trop neg ki gran atis nan peyi a m wè moun dèyè yo la kap fè ki nan zak kidnapping sa yo kap ban antèn epi moun moun chita dèyè yo pi rèd yo fè kòz yo pa konnen lè w vin pale e ou yo soti pou yo bat m vini m wè trop fanm moun ap mache dèyè yo la kòm enfliyansè epi ki a Rony Celestin yap bote dwòg pou Rony Celestin Rony Celestin ap ba yo kòb pou yo blanchi fè biznis. Lè w pale sa, yo di w se rayi ou rayi yo, se rayi ou rayi Rony Celestin pou tèl bagay. Sa yo repwoche m nan, m panse ke kote m fèt la si m ta gen pou m ta sa, m panse m t ap, kote m grandi a m t ap sa tou. Misye di anpil koze kote, kote m tande misye di ke mwen se kidnapè, mwen se bandi, mwen nan 5 segond. E mwen rete, mwen abite vilaj. E bagay sa oblije fè m souri paske deja tout moun, m la m atè a la nan Dèlma 32, nan yon sans m ap drive, tout moun ap wè m nan Dèlma 32, m ka antre m Petyonvil, e m ap vire, m ap enjoy mwen, men, e. M pa wè kote m Anpil moun ka Anpil fanatik Anpil moun ka di bon yo wè Sexy Delma yo wè m Petyonvil yo wè m dis yo wè m dat Yo wè m tout kote y ap drive atè a avèk zanmi m mwen m ap trip So anpil moun ka ka ka pale de sa So kesyon zam nan tou Bon mezanmi m s on nèg men m deja m ap m ap m ap m ap goumen pou pou pou fè moun ri pou pou bay timoun jèn granmoun plezi Donk deja son son enfòmasyon map map demanti ok sou rezo a sou tout paj tout kote pou pou pou yap dim se ke sèk se a zam sèk se bandi sèk se di sèk se dat sèk se nan vilaj dayè dayè m son nèg kap mal viv deja on moun ka repwochem paske M ap mete, m detui karyè m nan yon sans, paske m pa pran karyè m oserye, m ap fè dezòd nan karyè m. Yon moun ka repwoche m sa. Men, di m ke m se, se, se, se bandi, bon, mezanmi, ki, pou m ta bandi, deya, dayò, m gen dezan. M pa ka gen yon machin m a pye. Se moto m ap pran. Dèfwa pou m pran yon moto, se, se, se kas m oblije mete. Pou m ta bandi, pou m pa ta gen yon machin m ap woule, pou m pa ta gen yon kay m ap rete, se monte desann m ap fè menn, se tanto m dòmi kay zanmi sa, tanto m dòmi kay zanmi sa, menm yon kay mwen m pa ka, menm kay mwen m ka di ke m pa ka, m pa ka, m pa ka lwe yon apatman yon kote m rete pou m ap byen pase menn. So li, li, li, li di, li di pou mwen menn, so li, li, li deranje m anpil. Donk, sa ki, sa ki esansyèl se, se yon ti, se yon ti entèvyou ekskizif m ap bay antanke, an atandan ke avoka, avoka mwen ale sou dosye a pou, pou y al, pou yo ekri dcpj petèt. Bon, byen si yo fè yo ekri dcpj pou yo, pou yo voye yon lèt pou m pran randevou nan dcpj avèk avoka mwen. Donk, m demanti enfòmasyon sa a totalman. Donk mezanmi li di pou pou 15 ans de carrière de 10 à 15 ans de carrière ke map bati pou li detwi nan nan 1 heure tan 2 heures tan so se yon mechanste enorme donk dezole so sa pou fèt la vreman se se se entèvyou se pale se se bay de entèvyou e ale dcpj pou pou jere dosye sa pou pou non sa t gentan sal la deja. Pou o mwen pou gon clarté de de tout sa ke mesye an di an, jounalis lan di de mwen exactement. Kisa w ta renmen di timoun yo? Pase timoun yo enkyete anpil. Sa m di timoun yo se rete tann. Rete tann tout entèvyou ke map bay yo, rete tann tout demanti ke la jistis genyen poul fè, avoka mwen genyen poul bay, so rete tèt frèt men tout enfòmasyon ki genyen pou vini, tout sa ki genyen pou bay ap bay, donk se sa. Ki dènye mesaj ou ta renmen voye bay fanmi yo? So se menm jan, tann repons avoka mwen, tann repons la jistis. Tann tout entèvyou, tout eksklizivite, tout sa m gen m bay, tout, tout, tout, tout sa w rete tèt frèt, rete tèt frèt, se, se lajistis epi e avoka mwen, jounalis eksetera pou yo konn tout sa y ap di, tout sa, tout, tout, tout demanti fòmèl pou, pou ki fèt sou dosye sa a. Donk se sa menn. Donk an gwo te gen dènye bagay m te vle ajoute. E mwen gen de twa foto kap lage mezanmi si sexy pral jwe yon kote m panse ke se pa mwen t pral triye moun poum fè foto si yo mandem fè foto map fè foto gen de foto t lage yo dim avèk bandi m fè foto avèk bandi m fè foto avèk moun etc si fanatik la mande poum fè foto m pa konn kiyès ki pa kiyès kap vin fè foto avèk sexy se nòmal poum fè foto. Se jiska prè, jiska prezan, jiska prèv di kontrè, m pa konn kiyès ki entèl, kiyès ki pa entèl, kiyès ki bandi, kiyès ki pa bandi. M just fè foto a de fanatis eksetera. Donk, kounye a se enfòmasyon ke pou m al chèche, pou m konnen a kiyès m te fè foto ou pa. Men se, so li, li, li, li, li yon jan terib, yon jan terib vreman pou jodi an, pou. Pou nan sitiyasyon sa a ke mwen pèsonèlman map viv, e map viv mal guys, mpap viv byen. Dèfwa se zanmi map tcheke paske mte fè dezòd, se mwen t kraze karyèm nan yon sans tou paske mfè dezòd nan karyè nan karyè pwofesyonèl mwen. Mka di yo ka dim dezòd paske mpa travay, mwen sa jan jan Sexy tap viv la li pap viv konsa ankò, jan Sexy tap fè video li pa fè video konsa ankò. Byensi yon moun ka dim fè dezòd nan karyè mwen. Men pou on moun di ke Sexy bandi, Sexy nan sèk segond, Sexy di sèk si dat, sa se demanti total. Sexy pa janm kenbe on zam nan vil. Dayè mwen m pè zam natirèlman. Donk se se tout demanti sa yo, so m fè ti pale sa toujou. An atandan pou n bay plis detay avèk de lòt jounalis, de lòt radyo oubyen televizyon ki ta chwazi fè entèvyou avèk Sexy. Donk m pare, m la, m disponib.